Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon bon nou wè gen anpil bagay kap fèt la wi men mwen vreman pè e m swete ke nan emisyon sila a Kapab gen yon maksimòm kòmantè sou dosye nou pral manyen la. Nou konnen li rete toujou yon dosye sansib, se lasasina de Jovenel Moïse, men ekoute on dirè ke lansyen prezidan na pat chans paske yon mwa apre asasina Jovenel Moïse e kèlke jou, Eske sa sifi pou fè yo bliye Jovenel Moise? Genyen anpil moun ki mouri, chif la prèske nan 2500. Eske sa sifi pou fè yo bliye Jovenel Moise? Genyen anpil moun ki nan sitiyasyon difisil, moun k ap tann dlo, moun k ap tann medikaman, moun ki bezwen pran swen, moun ki bezwen manje, moun ki bezwen abri pwovizwa pou yo rete, eske sa sifi pou fè bliye Jovenel Moise? Nou nan yon kontèks vrèman difisil, sèt, men ekoute pou anpil moun ki m ta kapab di te apresye politik Jovenel Moïse la, ebyen tou sa yo, yo pa sifizan pou fè bliye Jovenel Moïse. Men mwen menm mwen vrèman pè, pè paske an Ayiti, Se toujou yon dosye ki chase yon lòt. M ap mande m la a, anpil moun k ap plenyen, ki vle ke pou Jovenel Moïse jwenn jistis, ben il faut passer à l'action. Fò n pa sèlman rete dèyè ekran oubyen rete dèyè yon telefòn epi pou nou pale. Fòk nou pase a laksyon, fò n pozitive. Paske sèt istwa de jistis pou Jovenel Moïse, si nou pa mete pye nou atè a, bagay la fini la. Pa bliye m di nou, se yon dosye. ki chase yon lòt. Bon brèf, m pral vini avèk yon deklarasyon, n ap di m kisa nou panse. Sela deklarasyon fèt pa le senatè an fonksyon Garcia Delva. Garcia Delva ki te nan emisyon Haïti Débat avèk Garry Pierre Paul Charles sou kesyon èske Jovenel ta dwe jwenn jistis? Ben, Garcia Delva. Reponn, Pozitif. Men ekoute ifo ke tout lòt moun ki te mouri tou avan Jovenel yo, yo jwenn jistis. Paske peyi a dwe antre nan yon lojik, sa vle di si yon moun mouri, li pa ka jwenn jistis. Non, peyi a dwe antre nan lojik ki di ekoute si yon moun mouri, yo vle gen limyè Sou kòman moun sa mouri yo sipoze fè limyè sou sa. Se pa kòm si depi yon gwo palto li enplike nan yon asasina epi kou ankèt la pral rive sou li, ankèt la pa kapab pousib ebyen se un tas de problèm evoke pa Garcia Delva ke je vou pwopoz dekoute e de regarde an menm tan. Men, jan m ap tande w la a, li plis ke grav. Bon bat zak san gad. Dimwa, sa k pase? Bon, m tande w avèk anpil atansyon, m tande w avèk anpil enterè. Men pandan m ap tande w la, m ap poze tèt mwen anpil kesyon. E mwen si ke gen anpil moun nan peyi a k ap poze tèt yo menm kesyon sa a. Èske si lè Jean Dominique te mouri, èske si n te ka fè ekilib sa a, èske l pa t ap pi fasil pou nou te jwenn jistis pou Jovenel jan w ap pale a? Èske si lè. Map pale de Jacques Roche te mouri, te mouri. Eske si refleksyon sa te ka gentan fèt, eske li pa tap pi fasil? Paske pandan wap pale de tou sa, epi mwen menm map reflechi de Jacques Roche, jistis pou Jacques Roche, map reflechi jistis pou Jean Dominique. Epi map mande m tou, refleksyon sa yo, tout sa wap fè la yo, eske li pa enpòtan tou pou dènye dwayen an ki mouri ki se Ki mouri la Misye Dorval Misye Dorval Tout sa yo Pandan m ap tande w la tou Mwen menm tou m ap mande m tou Èske mwen menm tou Gracia Delva Èske m pa bezwen jije tou Paske m yo te di m ki kidnapè Pou Jovenel ka jwenn jistis Tout sa w ap pale la yo Pandan m ap tande sa yo Se refleksyon sa yo l ban mwen Konsa m konprann li Donk sa vle di ke ou anfèt konsyan ke se pa par le fait que yo site non yon moun nan yon dosye ki fè de li yon koupab e donk moun ki gen pou reponn kesyon lajistis, meyè mwayen ke yon moun ki viktim ka jwenn jistis se tande moun yo akize. Mes et sè, e sa ki fè ke nou gen yon pakèt inosan ki nan prizon, nou gen yon pakèt moun ki nan prizon paske yo nan prizon, e paske ou gen yon jistis ki febli, ou konprann, paske gen de moun lè yo pa jwenn jistis, li pral difisil pou nèg kap vann patat la jwenn jistis. Èske w konprann? Pito fasil pou mwen ke yo di Gracia Delva kidnapè nan radyo, nan yo kap di m kidnapè, kidnapè, epi la jistis pa janm di anyen. Atis peyi a, timoun peyi a, m grandi nan peyi a la, m grandi nan lakou a, m pa ka fè yon fot konsa, m pa ka fè yon gwo bagay ki grav konsa pou m pa, pou la jistis pa di anyen de mwen. La jistis poko menm di sa li ye a epi tout moun ap di sa yo vle. Èske w konprann? E jodi an mwen kwè ke Prezidan Jovenel, misye gen yon gwo bagay sou tèt li. Paske Jodi an nan sitiyasyon nou ye la a, fòn chache jistis pou Jean Dominique tou. Ou konprann? Bawo a sot mouri la a. Mèt Dorval. Mèt Dorval. Mèt Dorval li enpòtan pou n pale de Mèt Dorval. Li enpòtan pou n pale de Jacques Roche. Li pale, li enpòtan pou n pale de Izmery. Paske gen anpil fwa, nou pa ka bliye pase yo. Se vre prezan enpòtan, men san pase pa ka gen fiti. Mwen m kwè mesye nou konn bagay sa yo. Se sa k fè gen pase, gen fiti, gen pliske pafè, gen tout bagay sa yo nou konnen yo. Nou pi byen konnen yo pase m, moun k ap tande radyo yo konn pi bagay sa yo pi byen pase m. Wi, donk mentnan senatè Garcia Delva, lè ou menm w ap analize. pa rapò avèk ou sot kestyone le konpòteman nou ta ka di du sistèm jidisyè nan peyi Dayiti kote ke ou fèt nan lakou an la e pi yo akize w nan yon dosye e lajistis dwe fè travay li menm si lajistis poko fè travay li poko tande w fon fè yon vrè ankèt e se kòm si gen yon rezilta men lè w ap tande pa egzanp jodi an pa rapò a jan Yo asasinen prezidan Jovenel Moïse e gen de moun kap fè des analiz ki konnen yon ansanb de sitwayen egzanp m kwè kòdonatè sivil e gon lòt kòdonatè ankò m kwè se kòdonatè USP an e anpil moun ap fè des analiz lè yap tande moun sa yo yo santi kèlke pa lè ou se responsab sa ka rive ke genyen yon fòm de neglijans ke chak moun gen pou reponn kestyon men kèlke pa gen de moun ki santi gen yon abi yap fè nèg sa yo kòmsi gen yon pwa yo mete sou do nèg sa yo e se kòmsi m ta di w nèg sa yo pral pase pou de bouwo pou de viktim epi lè vrè koupab lè vrè kriminèl lè asasen Epi yo, yo ap pwomne dan lavil. Bon, mwen menm, kòm responsab, sa m kapab di w ke mwen kwè nan jistis peye m. Mwen panse ke lajistis pa fèt nan radyo. Mwen pap ka opine anpil sou sa. Ok. Kòm nèg politik, m ap toujou, kòm atis, m ap toujou ka mande jistis pou Jean Roche, pou Jovenel Moïse, pou Mèt Dorval, Pou Jean Dominique, pou Jacques Roche, map pou Izmery. Nou sonje dènye pwofesè ki mouri anndan, misye te nan fakilte a, misye te nan etnoloji, misye son nèg, misye mouri pa janm gen moun ki konn kijan misye mouri. M pap opine paske lajistis pa fèt nan radyo, men nou menm map respekte opinyon nou kòm animatè, kòm de moun kap reflechi, ki fè de refleksyon politik. Men m panse tout sak nan lajistis mwen menm kòm responsab m pa gen pou m opine sou li. Men eske. Paske m pa konn twòp bagay nan jistis, m pa vle opine pou m fè yon gwo fot ke m pa dwe fè. Ok, pa gen pwoblèm. Men nou menm m respekte opinyon nou antanke animatè, kritik, nèg k ap fè politik. Men antanke nèg politik ki respekte tèt li, mwen kwè chak nèg politik respekte tèt yo anndan peyi an fò yo konèt jistis peyi yo. E chak fwa yo opine sou kesyon lajistis ou kesyon jistis ap fè travay li, m panse ke se yon fot ke yo fè. E nou menm kòm animatè, kòm nèg. ki se kap fè analiz kritik politik se nòmal pou ke nou menm nou envestige. Trè byen. Antouka la fami donk nou menm ki swete pou ke ansyen prezidan Jovenel Moise jwenn jistis il fo pozitive ok se nè pa ke anvwaye dè kòmantè donk nou menm tou fòk nou fè yon feso pou kapab fè kesyon sa rive pi lwen tanzantan òganize de sitin anpil vil leve kanpe kòm kounya nou nan yon sitiyasyon nap jere eben jist aprè. Bon, m pa konn pou konbyen tan ankò paske jan m di nou nan peyi Dayiti mezanmi, se yon dosye ki antere yon lòt. Bon, ann ale nan Matisan an, dosye Matisan an li pwovoke deja yon grann polemik. Men dabò fò m di nou ke yè aprè midi mwen asiste ak yon blokis Nan Matisan mezanmi bagay sa se tèt chaje hein kèk jou de sa Matisan se te m ta kapab di yon zòn dezèt lè yon machin ap pase se kouri pase paske w pa konn kilè yon lòbèy ap pete bon yè aprè midi nan Matisan mezanmi gon blokis se yon blokis tèt chaje an nou fon ti gade ti kout videyo sila. Ak a ti sa mesye, yon a ti sa yi. Oh! A istwa. Yon a ti sa ti mesye. Gadon a re avon we. Men sa se ma ti sa. A ti sa gen avon de jo. Sin ka gade sa la. Ma ti sa gen avon. Ebyen, men sa k sisite polemik la. Nou konnen gen yon seri de notab nan twazyèm sikonskripsyon an ki yo menm al pale avèk bandi yo. Yo pale a Krisla, yo pale a Ti Lapli, yo pale avèk Izo. Nan lojik pou kapab pèmèt genyen yon seselfe. Men pou lenstan, anpil kesyon ap poze sou kesyon seselfe a paske nou nan sitiyasyon difisil. Fòk moun pase pou kapab ale nan gran sid e mesye yo konnen sa, se sak fè yo bay feu vert la. La question c'est que eske sese l feu sa li ap durab ant m ta kapab di 3 mesye sa yo. Ebyen komite a li fè objè sa n ta kapab rele yon kritik oubyen n ta kapab di diabolisation de la part de porte parole la police nationale la ki se Michel Verrier. Michel Verrier ki di ke pa okipe moun kap di nou gen lapè nan zòn nan, donk nou menm zòn sa son zòn ki toujou difisil fòk nou fè trè atansyon. Jis avanm ba nou tande yon ti sekans nan deklarasyon madam nan, m ta anvi di tèt mwen se yon jimnastik. Yon jimnastik dan la mezi ou sa lapolis. paka fè paske lapolis pa gen mwayen pou li fè l oubyen yo pa ba l mwayen, ebyen yon seri de sitwayen yo menm angaje yo nan yon batay pou kapab pèmèt ke lapè retounen nan zòn nan. Men eske se yon sòt de wont de la pa de lapolis antre parantèz Madam Verrier ki fè ke li fè deklarasyon sa a. N ap koute l. Lapolis pran tout dispozisyon pou asire sekirite konvwa yo nan zòn ki a risk yo e pou jiskaske yo rive a destinasyon. Gen moun ki ap ki rantre nan negosyasyon avèk dè bandi sou pretèks pou ramenn kal nan zòn sa yo, nan zòn a risk sa yo. Pnh ap atire atansyon popilasyon an, bandi sa yo toujou reprezante yon menas Deklarasyon sa sisite yon polemik. Polemik, la premyè, la premyè pèsòn ki deside de repondre se byen Yvon Jérôme. Yvon Jérôme ansyen majistra Kafou ki li menm se youn nan inisyatè mouvman sila pou kapab pèmèt lapè retounen nan zòn sa. Li reponn madan Verrier e tande sa li di. Ayisyen frè m sè m, nou menm k ap viv nan twazyèm sikonskripsyon an, an patikilye zòn Fontamara Matisan Carrefour, mwen vle salye nou nan non komite dyalòg sa a ki konpoze de pèsonalite relijyez tankou prètr, ougan, pastè, de pèsonalite de la sosyete sivil tankou notabl. pou yon rezon pou yon lòt e pwi pa le fèt ke nou an sitiyasyon de lejitim defans nou chwazi fason pou nou defann tèt nou antan ke sitwayen e pwi nou wè dirijan sa yo se konsa yo chwazi ap voye menas. Madam pòt pawòl, ou voye mizangad bay moun nan sosyete sivil k al rankontre nèg ame. M ap fè w konnen madam, fòk ta sispann ipokrit. Èske si se te yon delegasyon de misyonè ki sòti aletranje ki t al rankontre mesye sa yo, ou t ap voye mizangad ba yo? Konbyen mizangad ou voye bay dèzòm de mikwo? kap fè kanpay de charme kap felisite e remèsye yo chak jou pou tèt yo aksepte mache nan trèv la pandan wap fè mizangad eske se ta sa te janm rive kote ke 2 mwa de sla ou te fon parèt nan matisan pou te wè kochon a chen kap manje moun. Pandan w ap voye mizangad la, sa te janm rive pou w te rive omwen devan sant san fwontyè a pou wè fatra, labou, dlo ki transfòme zòn nan an la vale de lonbre de la mò? Pandan w ap voye mizangad la, èske sa te janm rive ke ou fon parèt nan lopital pou wè jèn fanm sa a ki fèk fin fè filo, ki pran bal, ki pèdi yon pitit ki te nan vant li jiskaprezan men trip li deyò? Eske sa janm rive pou l te vin nan tèt nou pandan n ap voye mizangad lan pou n parèt nan sant spòtif Kafou pou n gade eta frè nou, sè nou yo ki son de viktim, ki son de deplase, ki pèdi kay yo, k ap pase mizè nan sant spòtif Kafou? Madam, mizangad ou a kenbe l pou ou. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Antouka mwen m panse ke komite a m ba l rezon a 80 pousan paske sa k ap pase la mezanmi nou pa ta ka kite a chak fwa se lapolis ki kanpe ap tire e lè l ap tire wout la toujou bloke lè lapolis tante entèveni sa pa vle di ke sitiyasyon an chanje pou sa non. Eske n te kapab rete konsa? Bon, si genyen de pezible sitwayen ki antre nan yon lojik konsa pou kapab pèmèt moun sikile, omwen fò n di bravo! La ou la pnh a echwe, de sitwayen pezible yo reyisi. Eske se sa ki sisite polemik lan? Paske, petèt ke lapolis retwouve l nan yon sitiyasyon kote ke li pa menm ka dedyabolize tèt li pa rapò ak kritik l ap fè fas. En tout cas, merci la famille Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.